E prezans nou jounen jodi a, se pou nou vin denonse konpòteman rasis e gouvèneman neyofachis e Repiblik Dominikèn nan ki gen nan tèt li Luis Abinader, kote ke yo gen yon dekrè 668 tirè 22 ke yo sòti ki ranfòse depòtasyon masiv la. Nou pa di yo pa jere. e kesyon migrasyon lakay yo, men se fason yo fè l la. Fò yo trete moun yo nan dignite, nan respè, lè nou konnen gen yon akò an 1999 ke leta ayisyen te siyen avè yo, yo pa menm respekte sa. E an plis, yo pa respekte lavi moun yo, yo trete moun yo tankou bèt, pi mal ke bèt. Se sa k fè nou pran beton an. E an plis tou, nou vin denonse. E iresponsabilite leta, kote pa gen leta nan peyi a, kote gouvèneman Ariel Henry a dwe kite pouvwa a pou nou kapab genyen yon leta granmoun, yon leta je nan je, yon leta sèvitè, yon leta ki kapab reponn a deziderata popilasyon an, kote kondisyon lavi popilasyon an kapab chanje. Sa fè nou pran beton an pou nou di. Viv solidarite nan mitan pèp ayisyen ak pèp dominiken aba rasism aba zenofobi. 29 novanm 2022, nou rasanble devan lekòl Argentine Belgrade pou nou kapab salye tout moun ki nan peyi an mouri paske yo t ap batay pou demokrasi, paske yo t ap batay kont yon Leta otoritè, paske yo t ap batay kont yon Leta sanginè. 29 novanm 1987, pèp ayisyen te chwazi konstwi demokrasi pa l e fòs reyaksyonè yo, fòs enperyalis yo, Lame Dayiti benyen lespwa sa a nan san. N ap salye tout moun ki te tonbe 29 novanm 1987. E n ap raple ke pami moun ki te tonbe yo, te gen yon jounalis dominiken, Carlos Grullón. Jodi an, nou wè menm fòs retwograd yo, menm fòs enperyalis yo, yo pare pou yo kapab bloke rèv demokrasi pèp ayisyen. Yo pare pou yo kapab bloke tout pwogrè nan peyi an. E jodi an, nou nan yon sitiyasyon ekstrèmman grav. Non sèlman se fòs reyaksyonè yo k ap kontinye gouvène peyi an, men fòs reyaksyonè sa yo, yo fè alyans ak klas dominant dominikèn pou yo kapab peze kou travayè ak travayèz ayisyen. Sa k ap pase jodi an lòt bò fwontyè pa gen non. Se chak jou y ap maspinen frè ak sè nou yo. Se chak jou y ap bat yo. Se chak jou y ap pèsekite yo. y ap viv avèk lapè nan vant yo e kèlkeswa yo ansent, kèlkeswa se timoun, kèlkeswa se vyeya, yo tout anba baton Sendomeng. Anbyans ki gen la jodi an, se menm anbyans ki te prepare masak 1937 lan. pou nou denonse vyolasyon dwa moun, pou nou denonse krim kont limanite k ap fèt chak jou an Repiblik Dominikèn e pou nou denonse tou konplisite gouvènman ayisyen, konplisite Leta ayisyen ki non sèlman pa ranmase endiyasyon ki travèse peyi an men ki kanpe fas a pèp ayisyen pou yo kapab debloke fwontyè an an favè komèsan dominiken, an favè envestisè dominiken. Sa k ap pase jodi an soulve endinyasyon nou, e nou menm nou di, pèp ayisyen, frè n ak sè nou yo ki Repiblik Dominikèn, nou pa pitimi san gadò. Nou gon pèp ki kanpe, yon pèp ki kanpe avèk fòs, avèk valè Desalin, yon pèp ki kanpe avèk fòs, valè tout esklav ki te batay pou rache endepandans lan, E jodi an, se menm batay lan nou bezwen fè pou nou kapab sòti peyi an nan lawont, pou n ka sòti peyi an nan imilyasyon, pou n ka sòti peyi an nan sa l ye la a. Jodi an, nou dwe ranmase karaktè nou pou nou di non a lawont, non a limilyasyon, non a kraze zo kont travay ayisyen. Viv endepandans, viv souverènte, viv fratènite ant tout pèp Karayib yo ki deside viv tankou de pèp granmoun! de zak de maltretans, zak de vyolans, imilyasyon an Repiblik Dominikèn avèk yon gouvèneman Abinader la ki montre yon konpòteman e m ta kapab di e yon konpòteman diskriminatwa e yon konpòteman rasis pa rapò avèk migran ayisyen yo kote y ap depòte yo nan de kondisyon trè trè trè grav kote yo vyole dwa yo ak diyite yo. kote yo pa respekte konvansyon ki gen rapò a dwa sou migrasyon, yo pa respekte tou pwotokòl ki te siyen ant Leta ayisyen e Leta dominiken nan sa ki konsène rapatriman. Donk, se vrèman avèk yon santiman, m ta kapab di endiyasyon, ke nou la maten an pou n denonse ajisman Leta dominiken vizavi de konpatriyòt nou yo, men an menm tan pou nou kondane konpòteman. iresponsab gouvèneman defakto a ki kontinye afiche yon atitid silans pa rapò avèk sa frè ak sè nou yo ap viv. Nou kwè se vrèman yon konpòteman lawont pa rapò avèk imilyasyon, soufrans migran ayisyen yo ap sibi an Repiblik Dominikèn. Alòske otorite ki la yo ki ta dwe pran de mezi pou eksprime repwobasyon pa rapò avèk ajisman Leta dominiken, nou wè se yo menm ki pote kole pou defann enterè de komèsan dominiken e komèsan ayisyen kote yo deside mache krache sou yon inisyativ popilasyon sivil nan Wanament la te pran san yo pa chèche diskite, negosye, pran de mezi ki yo ta kapab pwoteje dwa ak diyite konpatriyòt nou yo ki ap sibi. tout kalite vyolans an Repiblik Dominikèn. Donk, nan sans sa a, n ap pwofite lanse yon apèl a yon solidarite rejyonal e entènasyonal pa rapò a kesyon sa a, pou ke nou kapab fòse Leta dominiken a, m ta kapab di, respekte konvansyon ki gen awè ak kesyon dwa migrasyon, respekte pwotokòl sou kesyon rapatriman, respekte dwa ak diyite migran yo. Paske sèl sa w ta ka repwoche konpatriyòt yo, sèke yo nan de kondisyon iregilyè. Men lefèt ke yo nan de kondisyon iregilyè, sa pa retire pou otan dwa yo genyen pou yo pwoteje yo, pou yo pa sibi de zak de vyolans, pou yo pa sibi de zak de diskriminasyon, pou yo pa sibi de zak de maltretans. Donk atitid ke gouvèneman dominiken ap afiche la a, Li pouse nou a kan menm lanse yon apèl paske nou konnen La Repiblik Dominikèn li gen kandidati li pou Konsèy Dwa de Lòm 2024-2026 e nan sans sa a nap lanse yon apèl pou ke onivo de Loni gen yon remiz an kesyon ki fèt de kandidati sa a paske atitid sa a Leta Dominiken ap afiche la a li kontrè a tout konvansyon ki gen rapò ak kesyon dwa moun ke yo siyen. Yon ti jès pou pèp ayisyen ki nan Sendomeng k ap sibi zak rasis gouvènman Abinader la. Yon ti jès pou tout ayisyen frè sè nou ki Sendomeng ke y ap maltrete Y ap masakre, yo mare, y ap bat ak manchèt. Yon ti jès pou yo, an nou mache pou nou di non aba tout fò de maltretans frè nou, sè nou Ayisyen ap sibi sou tè Sendomeng. DJ. Nan lari a, jodi a, an siy de solidarite avèk frè ak sè nou yo ke gouvènman rasis, fachis dominiken an ap maltrete nan tè vwazin, nou vin mache nan lari a jodi a tou pou ke nou denonse konpòteman pouvwa iresponsab phtk twazyèm vèsyon an ki la, malgre tou li fè konplo de preferans avèk pouvwa dominiken an. Kont pèp ayisyen an. E sa k fè jodi a nou lari a pou n di non avèk konpòteman rasis dominiken an, non avèk konpòteman leta iresponsab ke pèp ayisyen an ye an. Se sa k fè nou di jodi a nou lari a non sèlman pou nou denonse zak kriminèl ke gouvènman rasis dominiken an men tou pou nou egzije yon leta e se yon leta k ap kapab pran responsablite l anvè pèp ayisyen an paske sa nou gen la a se sa ke entènasyonal la rive enpoze nou yo e ki pa gen anyen pou wè avèk reyalite pèp ayisyen an. Men jodi a nou di, nou raple n, 29 novanm 1987, fason Tonton Makout yo te masakre plizyè dizèn ay frè ak sè nou yo nan Riyèl Vayan. E jodi a ankò, nou lari a an siy de solidarite avèk tout moun sa yo ke yo te maltrete. Bon, jodi a, nou, CEGAR, avèk yon pakèt lòt òganizasyon dwa moun, ki leve kanpe pou n di non a zak maspinay, Ayisyen nou, frè nou, sè nou ap sibi an Repiblik Dominikèn. Paske Ayisyen ki twouve yo an Repiblik Dominikèn, se pa de teroris ke yo ye, se pa de kriminèl ke yo ye, yo pa merite tretman ke y ap ba yo nan Sendomeng. Donk se de moun ki travèse lòt bò a, pou al chèche lavi miyò. Se de moun ki al travèse lòt bò a pou al bay san yo pou gwo antrepriz nan Sendomeng yo kapab grandi, kapab fleri. Donk jounen jodi a, nou pa ka tolere pou y ap trete yo konsa. Se chak jou fanm ansent ap vin jwenn nou sou fontyè a, kote ke anpil ladan yo se sou fontyè a yo pouse pitit yo. Se chak jou gen fanmi k ap kraze, pitit k ap pèdi paran yo, paran k ap pèdi pitit yo paske lè yo depòte yo, Yo kraze fanmi yo. Nou pa ka tolere l e jounen jodi a nou kanpe pou n di non! N ap adrese nou a Leta, Leta peyi nou ki inekzistan jiskaprezan, ki pa parèt tèt li, ki pa janm di yon mo, ki fè yon silans, yon silans ki konplis. E si l pa konplis, li sipoze leve le pti dwa pou li pwononse l sou sitiyasyon an, pou l pran de sanksyon sevè kont Larepiblik Dominikèn. E nap salye popilasyon nan Wanament ki te leve kanpe, ki te di non, ki te bloke fwontyè a e fè tout sa yo te kapab fè pou kapab netwaye, fè bèlte sou fwontyè a. E malerezman, nou wè leta konplis nou an, leta ki te fè silans konplis lan li te oblije soti nan silans li pou l te pran desizyon pou l te louvri fwontyè a. Men malerezman, nou gen yon leta ki pa konsyan, nou gen yon leta ki pa pran an chaj responsabilite l. Malerezman, n ap adrese nou a kominote entènasyonal la pou yo kapab sanksyone Repiblik Dominikèn. N ap mande pou l'ONU kapab rejte kandidati Repiblik Dominikèn ki vle entegre Konsèy de l'ONU pou 2024-2026. Se Canada ki gen mayèt la nan menm pou fini avèk pèp ayisyen an ni nan eksplwate min nou yo ni nan mete move gouvènman Canada se tyoul ameriken mete pou kraze pèp ayisyen an pandan ke nap mande polisye nou yo ki konsyan de mizè pèp ayisyen nan sendomeng Se menm enperyalis sa yo ki fè ayisyen pa ka viv nan peyi pa yo. Se menm ameriken 1915 ki te masakre ayisyen okay nan Matadè. Se menm enperyalis sa yo Kanada, ki nan tèt Core Group la, ansanm avèk Etazini, ki ap tou piti, ki ap apiye Ariel. Ariel kriminèl, Ariel non lonmen nan tout masak, masak laplèn. Ke Kanada fè yon similak, pran sanksyon kont malpwòpte ke li te mete nan tèt peyi an, ki se Ti Simòn Mateli an ki achte ka wòz lan pandan ke yo men yon bò yo aranje fè min Mateli sa kite peyi an al pran al pran lakabab ki achte kòb Petro Karibe a swa Panama swa nan lòt peyi. Jodi a nap di avèk anbasad Kanada. Justin Trudeau, Premye Minis Kanada, di ou pa yon vòlè, menm jan l avèk Ariel Henry, si w pa yon kriminèl, menm jan avèk Martelly, si w pa yon chat, menm jan avèk Laurent Lamothe, se pou ou mete dosye yo deyò pou ke lajistis ayisyen, menm jan Simon ki la a, kapab al mare Martelly. Olye ke moun al chèche l nan èpòt pou nou mare l mete l penitansye pou vòlè kòb petro karibe pou masak yo fè sou moun lasalin pou tout masak yo fè nan peyi a menm jan abinadèl ki se yon vòlè parèy mateli ap fè masak sou ayisyen nan sendomeng ap fè maltretans kont ayisyen sendomeng jodi a pèp ayisyen an di. E ke mondyal pa mondyal, mobilizasyon an ap redemare, mobilizasyon an pap kanpe. Ariel Henry mache bay kòb nan tout baz pou kraze mobilizasyon an. Yo bay vòlè parèy yo a sanksyon pou yo pa kapab mobilize. Eben, militè konsekan ki nan lari jodi a, men lè nou vini, men se nou menm ki konsekan, se nou menm ki vrè militan. Se nou menm ki pap kouri pou sanksyon Kanada avèk Etazini. Se nou menm ki pa pè paske nou pap nan vòlè lajan Petro Caribe an menm jan Etazini avèk Lamòt, avèk Martelly te nan vòlè l. Se nou menm ki pa nan gang, se nou menm ki pa nan masak. Jodi a nou pran lari an, n ap kontinye pran lari an. Ajantin bat nan lari, Ajantin pèdi. Petyonvil, Ayisyen frè nou yo an danje nan peyi Sendomeng, nou prale devan anbasad. Nou bezwen livre yon mesaj e nou ekri nou ekri selon konstitisyon e lalwa. Nou pa nan lagè. Nou pa vin avèk zam. Nou vin avèk mikwo nou pou nou fè pase mesaj pou frè nou, sè nou. Ayisyen ki nan Sendomeng e ke gouvèneman Abinader ap maltrete. Ayisyen migran ki nan Sendomeng, nou vin denonse ksenofobi gouvèneman dominiken an. Abinader se yon ksenofob. Ou oblije sete li ye. Al jwe tiki, al jwe repiblik dominikèn, se paske nou pa konn leta, ki leta ki la menm, e ayisyen, konpatriyòt, moun ki ki patriyòt, ki kwè peyi, ki ap defann enterè peyi nou, se yon bann gang, yon bann restavèk, vòlò. Fòk nou batay pou ke nou genyen yon leta responsab ki kapab pote repons a pwoblèm nou yo. Gouvènman Luis Abinader ak gouvènman phtk an Ayiti ki mete tèt yo ansanm jisteman pou yo kont gouvènman Ariel Henry ap masakre an Ayiti e sa ki lakoz ke fanm avèk tifi avèk fanmi oblije travèse al kay vwazen chèche lavi e nou wè kòman gouvènman fachis dominiken an ap maltrete moun sa yo san okenn respè pou dwa yo san okenn respè Lwa sou migrasyon san okenn respè konvansyon entènasyonal migrasyon yo e tou san okenn respè lwa pak ke 2 gouvènman yo te siyen sou kesyon migrasyon sou zile a. Donk s on bagay ki revòlte nou antan ke fanm, s on bagay ki revòlte nou antan ke moun e s on bagay ki revòlte nou tou antan ke Ayisyen pou n wè kòman e fachis dominiken yo